Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon kòm toujou 24 è sur 24 7 jou sur 7 pat poz on se skrim davantaj pou vous apòte un maksimòm de fòmasyon ale se parti sa map gade a. M ta eseye pataje li avèk nou. E mwen vle pataje li ansanm avèk nou, paske nou konnen depi n ekri m, m ap voye l ba nou, pou nou di m si se vre se moun sa a m wè sou foto a. Ebyen, m ap di nou ke kadav Guerby Geffrard, bon, li pa sanble a Guerby Geffrard ankò. Paske sa map gade a se kòmsi son bèf ki mouri epi bèf la kòmanse anfle. Men si w konnen n byen wa di se li. Paske menm ti kout peny lan e vizaj la anfle, kò a anfle. Men ya kèlken ki jwe pye ze men pou kapab jwenn foto a. E la pèsòn elle a di ke li gen plis foto toujou Si yon moun ou pa gen kè, ou pap ka gade foto sa yo daprè sa li di. Men, malerezman se youn li lage sou yon gwoup ke li ye paske li gen respè pou moun ki sou gwoup la, li gen respè pou administratè gwoup la. Guerby Geffrard, li menm, ki nan yon mòg, dènyeman nou te fè yon videyo kote ke frè l la te ale nan mòg la pou kapab mande pou wè frè li a. Sa fè mal tourne o pwen ke Frè a pran anpil pataswèl. Apre l te fin pran pataswèl la, misye te fè deklarasyon pou dir ke ekoute, je suis sage, ebyen yo vle fè yon mouton vin sovaj. Se sa l te di. Men jounen jodi a la se yon lòt bagay. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou mande kilè Guerby Geffrard ap antere. E dapre enfòmasyon tip la kominike sou gwoup ke l ye a, mwa je mè sa o kondisyonèl paske m pa ka pran l pou vrè, Il semblerait que kote Guerby Geffrard ye nan plas li ye nan mòg la yo genlè retirel yo metel nan yon lòt plas parce que leta sanble pa peye. Bon madanm Guerby Geffrard li menm swete jwenn kadav mari li pou kapab fè antèman an. Li te pase nan Karayib an dat du 5 juillet 2000. 21, nan jounal Premye Okazyon e li te fè deklarasyon sa a. Men ou menm wap gen chans pou arete m Kounye a lè m rive map gade map gade pil mari m ki kouche Ou ka konprann sa bon e mesye bon se yon pil gason yon gason ki gen ki gen ki gen kouraj yon gason ki te konn batay map gade l ki kouche ki te konn ap rele m Joz. Konn ap di Jose chere cheri pran swen pran swen Guerbo paske nou rive ti moun yo gen siw non pran swen Guerbo pran swen Guervens pou mwen tanpri paske aprè aprè Bondye menm si m te gen tout sa tout tout fi nan lemond se ou m konnen paske se avèw m marye tout mizè mwen se ansanm avèw nou pase menm avèk. Guerbo se la fille. Wi. Lè mwen men avèk mari m, e mari m t ap fè filo, mwen m ap fè reto. Ki vle di nou tou lè de pa t genyen. Se konstwi n t ap konstwi. Kòmsi se konstwi n t ap konstwi nan relasyon an pou wè si n te ka gen le peu que possible. Donk, li ale konsa. M poko gen kontwòl li a san pou san paske. Mwen te ale nan mòg lan, m te wè l an mèkredi paske m te vle konnen èske mari m nan mòg vre, èske yo pa t fè yon lòt wout ansanm avè l. Kounye a vrèman vre lè ke m rive, mwen wè l, epi tout demach m ap fè, m t ap fè demach kòmsi pou m te ka jwenn kouraj pou m antere l le pli vit ke posib. Men m te tande, m t ap pale avèk yon responsab, li di, li di y ap tòsye kadav la. Mwen menm sensèman. M te konn mari m, mari m nan vivan pa tap dakò si gen yon pwochen ki si gen yon mesye ou kòmsi yon kòlèg li tonbe li pa tap dakò li tap kanpe Tina Laganes pou yo pa topsi kadav lan mwen menm tou m pa ka paske li gentan mouri m pa ka bay ap bay yon lòt soufrans ankò m pa ka bay kò a lòt soufrans pou m otopsi kadav lan mwen m vle m te vle kòmsi pou m jwenn kò a pou m antere paske m vle kò mari m pou mwen menm pou m bay mari m yon dènye omaj. Ou menm kòm eyan dwa, donk premyè konsène, ou pa dakò avèk otopsi kadav mari ou, Guerby Geffrard? Ou pa dakò? Ditou. Ditou, Bòse. M pa dakò l. Aprè lanmò Guerby Geffrard lan, nou santi gen anpil pawòl, entèvansyon k fèt nan laprès, direktè jeneral lan ki kondane atak lan. Ou resevwa vizit kèk manm nan Lapolis Nasyonal Dayiti? An tèm de senpati? Non ditou m pa resevwa e sesi e gen gen menas map jwenn paske gen anpil moun gen moun kap vini le swa kap mande kote ma kote Guerby te rete nan zòn nan. Ah bon? Bò lakay ou a? Wi, m oblije mete m avè m oblije malgre m oblije mete m ak Ouvia men m gen 2 timoun si marim mouri On moun mwen te renmen ki mouri, mwen oblije mete kò m a kouvè pou m pa pèdi, pou pou timoun mwen pase mizè. Di nou non, aprè mouvman patisipasyon Guerby Geffrard nan anpil soulèvman SPNH 17 yo, m santi gen te gen sanksyon k pran kont anpil nan polisye sa yo. Guerby Geffrard se t on sanksyone, li te revoke. Bon, bon, bon si, bon se sensèman, m pa ka di ke l te revoke. Sa k fè m pa ka di ke l te revoke, se nan bouch moun m te konn ap tande l di l te revoke, malgre ke depi mwa doktòb m pa janm touche. Men sonje, pa bliye, sonje lè ke bri lanmò l te kouri premye me, lè ke pòtpawòl. Mph t ap pale, te di polisye Jefra Gerby. Si l di polisye Jefra Gerby, se paske li pa t revoke. Si l te revoke, l ap di ansyen polisye. Di ke li di polisye paske li pa t revoke. Men, m salye sensèman, m te bliye fè sa, m salye tout mesye SPNH yo. M salye paske Nan moman sa nan moman sa paske m pa gen manman m pa gen papa se yo ki soutyen m tout sa m ap fè menm si m pa m pa kwè si konnen yo tout tout mete yo akouvè nou pa nou pa nou pa wè fas a fas men nou pale yo yo anbrase e ka ansanm avè m. Eske Garby Geffrard a ete jete o chien? Piske tip la li menm di ke li gen anpil lot foto ke lap mete deyo M ta swete ke tout moun kapab wè foto sa yo ben ekoute humm. Chapit Guerby Geffrard la se yon chapit ki mal tourne. E o pwen ke tip sa li menm li kondane anpil polisye paske li estime ke batay Guerby Geffrard tap fè a se te yon batay pou tout polisye. Men jounen jodi a la il semblerait ke ebyen chapit la tourne e pwi la vie faisant. Humm tèt chaje. Ebyen. Moun ki li menm mete foto a piblik la, il a fait des déclarations également. Il a parlé pendant 6 minutes. Est-ce que c'est évident pou nou ta kapab tande l? M salye nou. Mwen espere ke n ap konprann imaj la. Mwen menm, nan kad ankèt mwen. Mwen la rive fè kou m konnen pou m jwenn 5 foto kadav ansyen polisye sa ki se Guerby Geffrard ki te resevwa bal o nivo de Delma 32 pa la swit li ta rive mouri anndan lopital Byanamez. Daprè tout enfòmasyon ke m genyen Ke m ka fè konfyans. Guerby Geffrard te nan mòg Pak Inivè o nivo de Bon Repo. Kadav la se atè yo mete li. Èske se peye leta pa peye pou yo toujou kontinye kenbe kadav la ap glase? de fason pou kò a ka toujou rete nòmal e si yo vin met kadav la atè eske se peye leta pa peye ankò li pa peye mòg lan ki fè kadav la vin nan kondisyon ke li an la Guerby Geffrard poko janm ka antere yo plis rete sou kesyon de otopsi otopsi pandan kadav lan ap dechose anndan mòg an. Nou ka wè sa se sa se ti kal nan imaj ke m gen. M pa vle fwase de moun ki fè pati tout forum nan spesyalman news CJRH Jounal a Cho ki gen pou PDG l Jeune Joseph Samuel DJJS le chouchou du peuple en matière d'information. Gen kèk imaj m pa lage. M lage sa an atandan. Kondisyon an pa bon pou kadav Yanmi Jefra menm menm menm menm menm menm, misye ap dechose anndan mòg la. E yo pa vle bay madanm ni kadav la, m kwè nou tap tande entèvansyon madanm ni sou radyo Karayib talè a la. E polisye an se konsa lap depafini e konsa lap dechose anndan mòg la. Mwen menm kòm Ayisyen m di sa, Guerby Geoffroy t ap mennen yon lit genlè e poukont li l t ap mennen lit lan. Si pou frè dam nou nou menm kòm polisye, m konnen m chaje polisye sou gwoup CGRH la la, m konnen m chaje polisye sou li. Si nou menm mesye kòm polisye, polisye polisyè Gen fanm tou ki nan lapolis an ki sou group lan la. Nou gen frè dam nou ki tonbe nan kondisyon parèy. Pou kadav li ap pase mizè anndan mòg konsa. Li te anndan mòg, li te anndan tiwa, li tap friz aprè sa yo rale l yo mete l atè. Li pa nan friz ankò. Se atè l ye. Lap dechose. Ke nou tout ta fon grèv prè de 7 a 8 jou operasyon bra kwaze a jiskaske Léon Charles bay Frederic Leconte ki se enspektè jeneral dcpj a, enstriksyon pou l voye fè otopsi kadav la byen rapid. E m konnen komisè ki an chaje pou fè otopsi an, ki se kòman komisè a rele. Ok, m gade m le dwa ke m pa p site non komisè a. Ok? Ki pou bay Òd dotopsi an, m pap site non li, se yon fanm, ok, se yon fanm. E ke m ap mande nou, nou menm kòm polisye, polisyè, ke nou soulve kont Sa kap pase an paske kadav frè nou pa gen dwa ap pase mizè konsa ok ok bon moun ki di se pa serye sa m pa konn sa w vle di se Marie Flona depi République Dominicaine ok jijiyès se nan mediko pou li ale wi se yo ki jere kesyon an wi m konnen se nan mediko m konnen m konnen Men pandan pou l al nan Mexico an, fòk komisè gouvèneman an, fòk se li k pou bay òd otopsi an wi. Si l pa bay òd otopsi an, sèvis Mexico pa ka fè anyen non. Li pa ka fè anyen. Se komisè a k pou bay òd dotopsi pou yo otopsi l. M kwè w a fè de 500 dola US. Se sa l ye wi, 500 dola ameriken. Kòm se pou kòm se sou kont leta. E leta k genlè pa ka pa vle bay kòb la pou otopsi misye ki fè misye ap pase mizè konsa nan mòg. Antouka, men kote peyi an ye. Mwen menm nou konnen, se boutad sa m di w dèyè touye m nan peyi a. Paske depi se mizè n ap fè konpatriyòt mwen pase, m ap mete nou anu, m ap mete nou toutouni. Men nou konnen gon grenn bagay m pa pè nou ok m pa pè nou nou konn sa deja jjs pa janm pè moun paske lajounen mwen menm m mache anlè lèswa m mache atè paske mechan yo ka pi vit wè w lajounen w oblije mache anlè w pran fòm fòm pou w pran an ok se ke nèg isit m konnen nou pa janm vle wè moun k ap bay enfòmasyon k ap bay verite men m gon grenn bagay lakay mwen m pa janm m pa janm renmen al bwè wiski kay nèg. M pa janm renmen al bwè something special kay nèg. M pa janm bezwen al manje dend, kabrit, vyann bèf, fri, ak bon ti pikliz bannann kay nèg mwen menm isit. M kenbe liy mwen. Wi, se Guerby Geffrard wi, Radyo Independant FM. Se radyo, se Guerby. Se Guerby ki te ta sa. E m gen lòt imaj la, si m voye l mezanmi, nou pap janm manje vyann ankò pou jounen an. Paske n ap vrèman, sa ap frape nou. e m triye pami 16 foto ke m gen yo se sa k on ti jan miyò m lage sa a. Antouka, sitiyasyon an vrèman kawotik pou konpatriyòt nou ki se te yon èks polisye, ki se te èks delege SPNH 17, an lokirans Guerby Geffrard. Alò, sitiyasyon misye pa bon menm nan mòg lan. Ok? Sitiyasyon misye pa bon menm nan mòg lan, nou te ka tande entèvansyon madanm li talè a sou Radyo Karayib, Fi an pa gen vwa ankò mezanmi li pa gen vwa li pa gen a ki rele a ki reponn kidonk sitiyasyon an vrèman kawotik. Bon tèt chaje. Se konsa peyi Dayiti ye, ou gen dwa yon gwo gèrye jounen jodi a epi demen ou pa anyen. Donk vous imaginez un president de la République ki asasinen an 2021 tout moun ap plenyen men krim nan fèt nèt. Anpil moun ap tonbe dans la République. E pi, lavi ap kontinye. Men eske n kapab kontinye konsa? On lè fòk nou di, Halte la! Arete vàn kriminalite a, vàn san sa k ap koule sou Ayiti a, fò n stope l! E pa ki manyè? Popilasyon an fòk li asime responsabilite l. Kretyen yo fòk nou asime responsabilite nou. Vodouyizan yo fòk nou asime responsabilite nou. Tout moun nèt! Fòk nou mete men, fò n di, Ekoute, il faut faire quelque chose. Jan moun yo toujou di sa, an nou rebat kat la. Tout sa k te pase yo, n a bliye yo. E pi pou la reconstruction d'un vrai pays. Merci beaucoup la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!